A tout moun Yè swa pandan l fè 8 è m ap gade konsè Carimi an epi menm kote a m wè yon seri de moun k ap ekri Ritmika Ritmika Ritmika epi m ale sou paj Carel la m wè yo ekri l m wè Tony Mix m di kèt si Tony Mix avèk Carel poste yon bagay sèke li vrè Epi m di, kèt. M al sou paj mwen pou m al ekri yon ti mo repoze an pè tout bagay sa yo Mika. Epi menm kote a, m wè gen yon moun ki ekri m ki di m konsa, Mazora konfime avè m apa m tande w mouri. M di, kèt, sa k ap pase la? Yon lòt moun parèt li rete li di m konsa, Mazora, èske w mouri vre? M di, kèt. Menm kote a toulède telefòn nou ap sonnen. Moun ap plede rele, rele, rele, rele, rele. Bagay la tèlman twomatize m, imajine w ki relasyon m gen avèk Mickaël Benjamin ansanm avèk papa l, epi kounye a la, pou w ap tande oubyen pou moun ap ekri w k ap di w konsa, apa yo tande w mouri, ou pran bal. E moun yo di m konsa ke m mouri Laboul, efektivman m te nan zòn Laboul nan dimanch. M di kèt. Epi m jis chwazi fèmen telefòn mwen. Tèlman gen moun k ap rele m. Ou ka konprann sa, pandan w chita, ou gen yon frè w, yon zanmi mizisyen w ki mouri, epi kounye a la menm kote w gen moun k ap rele w k ap di w konsa yo tande w mouri. Èske w ka santi ki enpak sa ka fè sou mwen? M oblije fèmen telefòn mwen. Dotranplis. M ap viv nan yon kay poukont mwen. M pa gen pèsòn moun pou m pataje anyen. M ap di moun ki fè bagay sa, k ap fè sa tout tan, k ap kouri rimè Mazora mouri a, Tanpri silvouplè kite bagay sa. Silvouplè kite l. Ban m chans omwen, m konnen m gen pou m mouri, men ban m chans omwen pou m gen yon timoun. Paske Mazora ap viv poukont li, li poko gen pitit. Ban m chans sa a. So, m ap eskize m de oprè de tout moun ki t ap eseye rele m pou yo konnen si m vivan an, paske m konnen m fè nou mal. Paske lè n ap plede rele m nou pa ka jwenn mwen, se afime nou afime ke Mazora mouri vre. So, n ap eskize m anpil pou sa k rive a. Men m ap di moun k ap fè bagay sa a, sispann, Mazora bèl e byen vivan, Mazora pa gen anyen. Mèsi tout moun mwen lakay mwen m sen e sof mazora vivan mazora pa mouri bay mazora yon ti chans lèm gon pitit omwen mwen mouri omwen a gon ti mazora nap eskizem oprè de tout moun ki tap plede relem ti